Si pa gen oken mezi ki pran nan jou k ap vini yo la antre peyi Dayiti ak Sendomeng pita pral pi tris. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, tou depan kote ou l ye a nan lè ou pral gade epi tande videyo a, nou toujou gen menm plezi a pote nouvèl la pou ou e tout dènye enfòmasyon Sou aktyalite politik la anndan lakay ou. Relasyon diplomatik 2 peyi yo pa bon menm swit ak sa kap pase nan depòtasyon chak jou voye vini pa bann pa pakèt ayisyen Sendomeng yo, jodi a gwo deblozay pete sou fwontyè a aprè lame dominiken deside reouvri fwontyè a anpil jèn gason ayisyen Fi tankou gason te mete tèt yo ansanm epi kadnase l jounen jodi a ak kolaborasyon youn ak lòt yo pentire l fè konnen baryè sa poko janm ap ouvri toutotan pa gen yon gwo solisyon ki pote antre relasyon diplomatik 2 peyi yo. Men pou lenstan kite m di n bagay la deteryore anpil manifetasyon ap fèt nan peyi Sendomeng kont Abinader suit. Konpòtman rasis prezidan an genyen sou Ayisyen yo e Ameriken deside foure bouch nan dosye sa. Yon lòt kote gen lapolis k ap mennen operasyon, yo deside kout ke kout mare epi mete anba kòd tout bandi k ap fè detay nan peyi a e jodi a yo mennen operasyon Mirbalè de twa moun tonbe anba kòd lapolis. Rete la poko deplase pwen sa yo ak lòt, yo pral fè esansyèl. Nan jounal la pou jodi a, nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Kòm fwa nou envite ou pran ti chèz ba ou moute volim ou, anpil enfòmasyon nou pote pou ou nan edisyon espesyal sa a, eben kote ke nou pral pale ou de la Repiblik Dominikèn dantre de jeu, eben Dimy nap antre nan enfòmasyon yo e nou prale tou dabò an Repiblik Dominikèn kote ke nan moman nap pale la a sitiyasyon an li konplike aprè desizyon e jisteman. otorite amerikèn yo fin pran pou sanksyone la Repiblik Dominikèn, ebyen sa ki sisite anpil reyaksyon bò kote dominiken yo e sanzoubliye bò kote pa nou, nou konnen pèp ayisyen yo menm yo pran desizyon kote ke yo bloke fwontyè yo soude tout baryè, ebyen sa ki vin pot sa ki vin mete abse sou klou sou sitiyasyon dominiken yo nan moman nap pale la e bagay la vrèman grav an Repiblik Dominikèn ebyen pwodui agrikòl yo kòmanse a pouri pwodui agrikòl. Lekòl yo kòmanse ap kale vè, nou kapab di, ebyen kote ke nou wè la te gen yon rankont ki te solisite ant otorite minisipal komin Wanament e otorite minisipal komin Dahabong nan, n ap pale bò kote dominiken, ebyen yon rankont ki pa t rive pote fwi pa rapò desizyon ki pa rive pran pou fwontyè la ta ouvri, menm si yon lòt kote otorite dominikèn yo yo ap eseye egzèse presyon. men sa ki pa rive posib, popilasyon ayisyèn nan ki kanpe tèt fas ki di yo menm y ap bay Dominiken yon repons pa rapò avèk frè sè yo, yo ap imilye Repiblik Dominikèn e jiska prezan di mi pèp Dominiken an ki menm anonse anonse yo pral leve kanpe pou ta fè echanj avèk Luis Abinadèl pou ta menm voye Luis Abinadèl ale pa rapò avèk nivo de an di razè paske Dominiken aktyèlman la yo razè pa gen lajan. Ayisyen pa antre pote lajan ba yo, donk sitiyasyon li vrèman grav e ou jwenn yon lòt kote tou otorite amerikèn yo ki deja mete sanksyon, enben sanksyon sa ankò ankò une fois dit mille ki konplike sitiyasyon an, deja gen anpil gen anpil jisteman sijesyon ki fèt bò kote sitwayen dominiken yo pou ta mande pou fèmen anbasad amerikèn nan, men yon bagay li konnen ki pap twò fasil pou fèt paske kanmenm. Relasyon diplomatik antre Lèzetazini e Larepiblik Dominikèn, m panse ke se yon bagay ki vrèman primòdyal. Donk, menm si gen sanksyon ki tonbe, men nou konnen sa kanmenm jiska prezan ki konplike sitiyasyon dominiken yo. Wi Dimi, nou kapab di jiska dat anpil moun konprann li, se kòm yon egzanp, se kòm yon egzanp Ayiti trase sou dominiken yo, sou leta dominiken nou konnen depi byen de tan la ki ap imilye Ayisyen. Ebyen mezi sa Ayisyen, pèp Ayisyen li menm yo menm yo pran, yo di yo pap ouvè fwontyè la tout otan ke Luis Abinader pa sispann avèk seri zak de depòtasyon li ap fè, ann di Ayisyen l ap depòte nan peyi Dayiti de fason ilegal e imilyasyon y ap fè vizavi de Ayisyen ki menm an sitiyasyon regilyè lotbò a malgre moun yo souvan yo gen paspò, yo chire paspò yo donk deja la daprè sèten ekspè di mi. yo ta deja evalye ebyen defisit ekonomik la Repiblik Dominikèn li fè nan kèlke jou li ta evalye a anviwon 2 pwen 5 a 3 milyon de dola ameriken donk sa vle di nan moman nap pale la nou konnen dominiken yo menm ki jisteman do o mur pa rapò a mezi sa ayisyen yo menm yo pran e nou konnen deja medam mesye. Deja nan moman nap pale la se soudi yo mete nan baryè ki jisteman bò pati pa nou an, an di pati pa ayisyèn nan, donk nou kapab di yon lòt kote genyen kadna chèn yo mete donk sa vle di menm Ariel la, menm Ariel pa kapab al ouvè fwontyè a. Menm otorite etatik ayisyèn yo pa kapab pèmèt fwontyè a ouvè paske popilasyon menm yo deklare yo se sèl souvren eben yo pran desizyon sa jiska la nouvèl òd pou Luis Abinader respekte moun eben yon bagay kanmenm ki vrèman vrèman vrèman fè kriye e a pèp dominiken an ki li menm ozabra pa rapò avèk eben sitiyasyon sosyo ekonomik ki vin anpire pou yo la pa rapò yo gen manje Yo pa gen lajan. Manje a pouri, chou, lè ou pran chou, tomat, berejèn, tout sòt de pwodui sa yo, kokoye, tout pwodui agrikòl yo konn voye vann nan peyi Dayiti pou pèmèt yo mete lajan nan pwòch yo, enben, yo pa kapab jisteman antre lajan, enben, nou kapab di kanmenm, Dimi, se yon bòn nouvèl bò kote popilasyon ayisyèn nan. Nou konnen anpil oditè, oditrice sa lè moun ap fè botivite toujou solisite pou yo fèmen fwontyè la, men nou wè Ariel pa vle fèmen fwontyè a. Men pèp la di, pèp la li menm, li arive fèmen fwontyè l de fason otonòm, ebyen kan menm Jimmy, kan menm sèt yn viktwa pou le pèp ayisyen. Vwala, konbyen tan sa va dire, sa se sa k enpòtan, konbyen tan l ap dire, men sitou pou popilasyon an pran responsabilite l tou, jan nou di l nòmalman, gen kèk pwodui, epi m ap salye tout frè m ak sè m, nou konnen gen anpil moun k ann Ayiti la, gen anpil moun ki nan dyaspora. Yo menm sa konn sak rele travay latè a yo konn sa medam mesye sètadi ke lakay yo yo gen yo deja gen tout bagay yo nèt keseswa pye sitwon yo pye chadèk yo yo gen tout afè yo nèt sa vle di ke yo pa depann de moun sa se moun ki konn travay se pa moun kap tann aprè repiblik repiblik dominikèn pou pou nouri e fanmi yo ou menm ki fè pati de moun sa yo nou salye w paske nou konnen kijan de moun ke w ye medam mesye nou konn sa deja men nanpèch e pou sila ki kwaze bra yo kap tann ke se dyaspora ki pou voye 50 dola ki ap tann ke se yon moun k an Ayiti ki pou ede yo, mesye, si n ap bay sanksyon a Repiblik Dominikèn, kòmanse pa gade tèt nou. Kòmanse pa gade tèt nou paske n ap fini pa konprann ke se nou k ap viktim ankò, evidaman. Donk, kòmanse plante. Se sa n ap di nou la. Kòmanse plante. Vwala, e la nou, an nou avanse, men. Jan nou di l, ebyen sektè prive dominiken an la, nan moman n ap pale la, yo an panik, e pou pa di laklas politik pa rapò a sanksyon ke Lèzetazini pran la non l. Nou oblije pale de sa ankò, paske se kanmenm trè serye, piske yo mande pou yo ta fèmen anbasad amerikèn nan. Menm lè se nan pale, menm lè se jis yon bagay konsa konsa, men kilè n ap gen de politisyen an Ayiti, ki ap kanpe pou mande pou fèmen anbasad amerikèn nan an Ayiti medam mesye kilè nap gen nap gen jan de politisyen sa yo e an nou fon ti analize sou sa e la nou e pa rapò e sektè prive an pou pa di sektè e politik lan ki mande e fèmen e anbasad amerikèn nan. Ebyen Diviniko ap di konsènan lè sitwayen dominiken ki yo menm ameriken ba yo kou a, kou a fè yo mal, ebyen yo reyaji e deja genyen demann ki ta fèt pa rapò sèten sektè yo menm yo fè pou leta dominiken ta pwosede avèk fèmti imedya anbasad amerikèn nan ki li menm twouve l nan Santo Domingo kapital peyi Sendomeng nan, nan moman nap pale la a, ebyen nou konnen la Repiblik Dominikèn bò kote pa yo, yo gen yon ti kal otonomi kanmenm, yo gen yon ti kal souverènte kanmenm e yo prè, yo dispoze pou yo ta wonp relasyon diplomatik avèk Lèzetazini, yon bagay ki pa posib fasil, yon bagay tou ki kapab jisteman mete gaz. sou dife a e deja nou konnen tòchon ki ap leve la ant otorite amerikèn yo avèk otorite dominikèn yo ki deja gen plan deja pran sanksyon kont la Repiblik Dominikèn deja nap raple ou deja la ebyen tout pwodui a baz de kann a sik ki la Repiblik Dominikèn konn abitye ekspòte nan peyi Tonton Sam. Deja la a pwodisè yo pap ka antre sou tè Tonton Sam nan e non sèlman kann a sik ki pa kapab soti an Repiblik Dominikèn pou al vann Ozetazini. Donk sa k vin mete abse sou klou, sa ki vin jisteman leve plim sou do anpil dominiken ebyen deja koze k ap pale la a se ta fèmen fwontyè, se ta fèmen anbasadè, anbasad Lèzetazini genyen an Repiblik Dominikèn. Donk nou konnen. e sitiyasyon lisans de la kòmanse konplike antre la Repiblik Dominikèn e Lèzetazini. Donk nou konnen bagay ki pap fasil men kanmenm n ap tann eske finalman eben sa ki sijesyon ki fèt la eske l pral rive posib pou anbasad la li pa fèmen nan Santo Domingo nou pa konnen men lesansyèl yon dosye ke nap rete nap swiv ki sak pral pase nan les prochain jours pa rapò Jimmy genyen gen posiblite pou lòt sanksyon ta tonbe sou la Repiblik Dominikèn si ke yo pa kanpe avèk seri depòtasyon yap fè maltret kò fason ke yap maltrete Ayisyen lòt bò a e nou wè malgre sa malgre sanksyon ki bay e nou kapab di bò kote Luis Abinader yo poko anonse ofisyèlman ke yo kanpe avèk depòtasyon yo masiv yo men nap swiv men nou kapab di bò kote la repiblik dominikèn kontrèman avèk pèp ayisyen an ki yo menm pa genyen ase otonomi pou yo ta fèmen fwontyè menm jan anpil nan moun popilasyon ayisyèn nan konn ap fè konn ap mande pou fèmen anbasad amerikèn nan men bò kote la repiblik dominikèn kanmenm yo gon ti kal otonomi yo ka bay tèt yo manje. Men nou kapab di sitiyasyon sa a ki riske ki riske mete mete gaz sou dife ant nou kapab di si n ap pale de relasyon diplomatik ki genyen antre Larepiblik Dominikèn e Lèzetazini. E wi nou kapab di Dimy lapolis rive pwosede ak arestasyon plizyè endividi nan nan departeman di Centre e presizeman komin Mibalè enben kote ke endividi sa yo ki enplike nan plizyè zak malonèt tankou brakaj, vòl a men ame e nou kapab pale endividi sa ki menm fè pati gang Savyen an, nou konnen gang Savyen an ki li menm ap jisteman opere nan dènye jou sa yo ki jisteman ap komèt anpil ekzaksyon sou popilasyon atibonisyèn nan, enben jodi a la nou wè lapolis o nivo de la komin de Mirbalè, depatman di Sant rive. pwosedi arestasyon e kèk nan mesye sa yo ki yo menm t ap eseye eseye chape poul yo e nou kapab di nan kad travay lapolis ap fè e nou kapab di kanmenm se yon viktwa kanmenm paske a chak fwa lapolis se pwosedi arestasyon kèk endividi menm si souvan yo konn jwenn jij yo konn jwenn souvan avoka e pwosedi a liberasyon men kanmenm se de endividi yo pral mete dè bawo pou kapab machin pa frape yo donk. nan kad operasyon lapolis tap mennen ebyen se ki vin rezilte avèk jisteman arestasyon plizyè endividi sila yo di. Wi epi nap gade egalman se si e sèten mesye sa yo toujou ame e antouka se 2 endividi youn ki aje de 43 zan an palan de Dosly Mirlin aje de 43 zan se misye egzakteman bon nou pral jis pran imaj lan pou wala. Vwala msye ki gen 43 zan, pi lòt endividi an, msye li menm ki gen apeprè 37 an, medam mesye, 37 an. 2 endividi sa yo ke lapolis t ap chèche epi erezman nan kad operasyon, ebyen yo anba kòd nan moman n ap pale la epi nou di n ap rive nan yon moman n ap manke plas pou prizon. Nap manke plas pou prizon kòmsi ou ta di se sak pi fasil ki kapab fèt anndan peyi an se tout moun lage kò yo nan fè vye zak kòmsi bon sitwayen yon sitwayen onèt bagay sa prèske pa egziste andirè ou ta e se sa yo ta vle fè w kwè konpòteman mesye sa yo se kòmsi rantre nan prizon jodi sòti demen donk nou rive nan yon moman prizon pap gen plas manke plas pou prizon. Wi Lanul an nou avanse pandan se tan monchè nou paka pa pale de sa frèm ebyen popilasyon an kontan la pandan nap pale de la repiblik dominikèn men popilasyon an kontan la paske ekip yo ganye frèm brezil ap byen mache la gen kè kontan nou paka pa soulinye sa. Ebyen Dimingo ap di jan ke tout moun tap tann, jan ke tout moun te atann, tap tann li, nou konn, nou kapab di rantre an konpetisyon seleksyon brezilyèn nan jodi 20, jodi 23 novanb lan, nou kapab di ki vin 24 novanb lan dizon mye, e ki arive fè tonbe la seleksyon sèb de foutbòl sou eskò de 2 bi a 0. Ebyen sa ki vin pote lajwa, kontantman nan kè pèp ayisyen an, nou konnen pèp ayisyen an ki pote anpil lanmou, anpil afeksyon ki manifeste pou seleksyon brezilyèn nan de fason istorik e jiska prezan pèp la yo menm la yo nan lari yap selebre, yap fete se kòmsi se Ayiti.